Mwen transfere l tou bay anpil lòt moun. Epi, gen moun ki di m e koute RL Prod, m bezwen yon ti analiz nan men w. Moun yo di m ke y ap tann eksplikasyon paske lèjan ki yon filme la sèn di tou senpleman ke ben sa se madanm Ti Lapli. Hum! E koute, pou n kapab tout afè konplè, nou konnen ke nèg Ti Bwa bay yon Bwa Kale, tankou jan yo di sa nan langaj geto a, yo fon vare sou ravin nan la. Ebyen, kès ki se pase, nèg yo pote boure. Epi gen moun ki mouri. Gen anpil moun ki pran bal. Epi ki sak pase? Touswit apre, gen yon videyo ki trè viral sur les rezo sosyo. Videyo dan lakel nou wè yon fi alonje sou sol la. Li gen yon rob roz sou li. Aparaman, les gens qui l'ont tué, yo ta anlve kulot li. Oubyen li pat gen kulot sou li. Bref. E on antan des hommes. Ki se mòk de sèt fam. Madan ti lapli gade figil an non fouye yon bwa andedanl otan de pawòl donk de pawòl ki bay anpil tèt chaje lè wap tande yo e video a pa dire se yon video de 40 segond e plis konsa men le fèt ke lejan ki on filme la sèn diz ke madan ti lapli ebyen rezo a Anflame pour dire que écoute on a tue l'une des femmes de Ti Lapli e pi moun yo di ben écoute map tann yon ti eksplikasyon mwen menm. Bon tande byen ti analiz ke mwen menm mwen fè sou videyo sa a si nou pran san nou pou nou gade videyo a byen si nou gade vizaj moun ki atè a nou pap bay tèt nou manti nap di ke se yon malerèz. Si nou gade video sa a byen, an nou pa bay tèt nou manti pou n di ke se pa yon limena. Eske nou konprann? Paske jan mwen m ap gade video a la, sa pa fouti yon limena. Tande! Epi gen yon lòt bagay pou nou konprann tou se ke fi sa a ki tonbe atè a la, yo touye l la, E li sanble yon moun ansent wi. Li sanble ak yon moun ansent. Epi si se te madanm ti lapli souple. Konprann byen wi. Paske se analiz nou mande m pou m fè m ap fè analiz pou nou. M pa kwè tèt li tap nan nivo sa paske sèt fam ke je regad la se yon fanm tèt bòchèt. Se pa vre la fanmi? Bon, la a, petèt ke nou te kapab genyen lòt kalifikatif pou n ta bay, paske gen lòt nèg ki di ke, ebyen, fi sa a, aparaman, se ta bal li t ap pote nan baz la. Bon, la a, m pa gen pou m diskite sou sa. Men dire ke, bon, sa se fòm ti lapli. Madanm bandi, m pa kwè se konsa vizaj li ta ye. Madanm on bandi. Èske nou konprann? Madanm bandi humm sa pa vizaj li. Paske dabitid lè nou konn wè yo poste madanm bandi yo nou wè kòman yo konn ye. Nou wè lè yap enjoy yo kòman yo ye paske gon bagay kap mennen kounya m pa konnen non medam silvouplè medam ki sou chanèl la sa yo mete nan tèt la e lace medam sa yo se lace 200 dola yo mete bon m di 200 dola e plis se bèl tenis ki nan pye yo si wap gade byen ou ta kapab wè ti malerèz sa son son boyo. Ki nan pye l? Huh! On vye boyo. Ou gade byen ou wè s on vye boyo k nan pye l. Menm lè s on fi ki t ap kouche a ti lapli, m pa kwè e konsa l t ap ye. Eske n konprann? Donk, lèjan ki on filme lasèn, lèjan ki on koze cet acte, se une manière de provoquer le clan de ti lapli. Konprann byen wi paske kant on filme lasèn e on di ba sa se madanm ti lapli, hein, nou manje sa. Ebyen se yn sòt de pwovokasyon e se pou w di Rati la pliye koute defèt nan kan w lan jodi a. Eske w konprann? Paske si nèg yo te tire yon moun konsa epi nèg yo di a nou pran sa a toujou sa pa t ap gen twòp enpak. Men koute lefèt ke lèjan repèt atravè la videyo Madan Ti Lapli sa vin genyen anpil enpak. Men ekoute ou menm ki gen yon zòrèy atantiv, ki gen yon zye. ki pa gade menm jan avèk anpil lòt moun, ebyen, w ap di tèt ou, A, bon, m poze tèt mwen yon seri de kesyon. M pa pral kouri di sa se madan Ti Lapli. Men di sa, se te petètre dan la pèspektiv danflame le rezo. Kounye a la, fò m di nou byen ke RL Prod gen yon pakèt fanatik, franchman, bon men moun sa yo pi fò pase m. Paske m gen yon fanatik RL Prod, m pa menm di fanatik RL Prod, misye se yon manm RL Prod. men ki pa an Ayiti. M pap di twòp bagay de li non paske depi m di yon ti bagay an plis y ap dekouvri kiyès. Tande byen, misye se youn nan nèg ki toujou rele m. Ou wè l depi m fè yon flay nan yon emisyon l ap rele m l ap di RL ou konnen w fè yon flay brother. Misye toujou ap tande m avèk manman l. Depi lè videyo sa viral sou rezo sosyo yo, misye di m. RL, Piga nèg yo banm sa a non. M pap pran sa a non. E wè misye son nèg ki pale anpil. E chak sa misye di se de l'or. Chak grenn fraz misye di se tankou yon sitasyon. E sa k fè m toujou renmen tande l depi l voye yon voice ban mwen. Misye konn voye voice 20 minit. M di, men sa k ap pase konsa a brother? A monchè, ou touye m jodi a wi. 20 minit wi. Misye di, frè m se konsa m ye. Mwen renmen sa k fè m pa janm fit sou mizik nèg paske depi yo ban mwen mwen menm pa m nan l ap plis ke 96 bar. A di pap gen kote pou mete refren bon tèt chaje la pèsòn el se konè ebyen misye di mezanmi gade yon sandal ki nan pye malerèz la gade byen eske sa ta ka fè yon ti lapli bon nou menm m panse ke anpil nan nou ap fè analiz sa tou men akwa on pe satandr ba wi akwa on pe satandr. Nèg yo pote boure sou ravin nan, yo vide bal, moun mouri, gen moun ki pran bal e gen lòt enfòmasyon k ap sikile kòm kwa yo te ale avèk moun vivan. Men sa pou konprann se ke se lè menm choz, wè m pa di la menm choz, lè menm choz, lè menm zaksyon ki von se repete. Je te frappe aujourd'hui. Toi meme tu fera la meme demen jodia se tou pa ti bwa demen se kapab tou gran ravin aprè demen se kapab tou vilaj de dye ensi de swit paske nou wè kòman bagay yo konn ye men sam vle di par la mwen menm se ke ya un problèm kant gran ravin pote boure inosan pèdi lavi yo. e kant ti bwa pote boure, inosan pèdi lavi yo tou. La se pou m di w ke kant baz sa a li frape baz sa a jodi a, demen si Dye ve, lè lòt baz la retounen an bèt, kèlkeswa sa l jwenn sou wout li, li tape l. E jounen jodi a la a, ti bwa oblije rantre nan yon lojik ki pa t pou li anvan. Kounye a la lè l atake, kèlkeswa sa l jwenn sou wout li, l pran. E gen yon grenn bagay pou nou konnen, lè m di ke se lè menm choz. Eske n konnen, nou pa imajine ke nèg Gran Ravin p ap kite sa konsa? E nèg Ti Bwa deja ap prepare yo menm tou pou kapab ranfòse atak yo. Paske gon bagay pou konprann, Krisla vle toujou atake. Paske lè ou bay defèt nan kan enmi an, ou kapab mete nan tèt ou ke, eben ekip sa tout tan l ap pran defèt. Kounya ou genyen tandans a kwense ekip la paske lè w ap jwe avèk yon ekip epi nan match la ou wè ekip la yon ti jan parèt enferyè w ap atake a limaj di match Real Paris Saint Germain Paris Saint Germain pran yon gòl bèt epi Real kontinye pouse epi pral genyen 2 gros bavure ankò ki pral pèmèt ke Real bat se kapab petèt nan menm lojik sa a men ekoute m ta renmen nou al tande dezyèm voice ti lapli te voye a pou te pale de kestyon pral pote boure nan kafou a m vle nou al tande l atantivman pou n tande yon fraz ti lapli di. Li menm se kochon liye. Lèl vle sal ou pa gen anyen kap fèl pa pote boure sou ou poul sal ou. Konprann byen. Sa vle di jodi a la a pa rapò a latitid dèzòm de gran ravin e sa ki pase a tou. Donk, sa vin, m ta kapab di, mete moun Carrefour un peu dans la difficulté. Moun Pòtoprens dans la difficulté. Pou ki sa m di sa? Ki kote nou fè pou n ale Carrefour? Se Martissant. Nou fè nan wout Sen Jid la. E dapre enfòmasyon ki rive jwenn mwen, wout sa a sanse pral fèmen. Donk, kounye a la a, moun k ap fè zòn sa a, sa vle di se blokaj. Eske nou konprann? E banm di w bagay, Gran Ravin ak Ti Bwa m pa di se Ikrèn ak Larisi non paske jodi a sa frape lòt la frape. M ta kapab di se Ameriken ak Larisi menm si yo poko antre nan yon gè vrèman. Men ekoute, ou poko janm konnen ki sa k pral pase. Se sak fè mwen menm mwen toujou la pou m kapab pwoteje popilasyon an. Paske mwa je se ki et evidan pou mwa se an fèt pote yon maksimòm enfòmasyon pou popilasyon an, pote yon maksimòm konsèy tou. Mwa je ve pa konseye le bandi. Petèt m ta kapab di yo. Bay popilasyon an yon chans e sèl sa m toujou di yo oubyen konseye yo pou ke ekoute mesye lapè a li pi enpòtan men ekoute le fèt ke m fè yon ane ap preche lapè e jiska prezan m kontinye ap preche lapè a on m'a pas entendu on a écouté les paroles mais on les a pas mis en application sa nou vle m fè kounye a se popilasyon an pou m di men ekoute fèt atansyon a vou zòn anlè a bon fò n evite l zòn matisan. Bon, fòn evite l. Men ki sa sa pral gen kòm enpak? Ils vont mourir de faim paske gen de moun ki ap sòti nan Kafou se Matisan pou yo travèse pou yo vin chache degoude anba lavil. Gen de moun k ap sòti anba lavil se Matisan pou yo travèse pou yo kapab al chache degoude. E an n pa bay tèt nou manti, jounen jodi a la pa rapò ak sa k pase a, si Dèjan ap pase nan Matisan e ke lèzòm de Gran Ravin yo ta kèlke pa nan Matisan, Eske nou panse ke petèt yon machin, tande byen wi, ki pral Kafou, pase nan Matisan, nou panse ke yo kapab gade l nan je? Sinon, se Bondye ki ta pou pale nan kè yo. Men se sa k fè m di nou, ekoute, on maksimòm prekosyon. Wout anlè a kòmanse gen tire, kòmanse gen pwoblèm. Sa vle di se yon wout, jan m te di a, ki pral sanse fèmen. Ebyen, ki sa pou nou fè? M pa konnen. Men se nou menm ki pou konnen ki sa pou nou fè. Fò m di nou ke Kwadèboukè pa t bon yèswa. Jiskaprezan, m ap chache enfòmasyon M poko ka jwenn sa k te pase a ojuste. Men gen anpil bal ki t ap tire o nivo de la Kwadèboukè a pati de setè de laprèmidi ou byen di swa. Paske gen anpil moun ki pa t menm ka sòti mete tèt yo deyò. Tout moun te oblije antre anba kabann. Men n ap bouske enfòmasyon yo pou n kapab konnen ki sa k te pase ojiste. Pandan n ap anrejistre emisyon sa a la tou, y a de jan ki nou diz ke Kanaran pa bon. Ebyen nou pral chache konnen plis sou sa k pase o nivo de Kanaran. Gen yon videyo yon moun voye ban mwen e lè m fin resevwa li, m gade l. Epi pa la suit m pral jwenn plizyè lòt videyo ankò. Se te samdi dènye. Se imigrasyon an Repiblik Dominikèn ki touye yon Ayisyen. Bon, w ap jwenn sa wi. W ap jwenn sa. Men, fò n di byen ke pwoblèm sa li date depi novanm. E jouk jounen jodi a m ta kapab di Ayisyen yo nan difikilte. Premye bagay pou m di nou, Ayisyen, m konnen bagay yo pa bon se vre. N ap pran desepsyon an Repiblik Dominikèn. Men ekoute, fò n degaje nou tou pou n kapab regilarize ka nou. Menm lè n konnen nou gen yon Leta ki pa bon, ki pa ka fè anyen pou nou. Men mezanmi, pa gen moun ki pou pale pou nou. Donk se nou menm ki pou degaje nou. Pou n jere pwoblèm nou pou kont nou. Paske moun ki la yo pap ka fè anyen pou nou. Se tris, m ap gade pou m wè tip sa sou videyo a k ap benyen nan san li. Donk, yo tire li a bou pòtan. M pa konn ki sa k te pase ojiste. Eske te gen diskisyon oubyen se kouri l t ap kouri otorite imigrasyon yo? Men yo touye l. Yon Ayisyen. mouri an Repiblik Dominikèn, sa pap fè eko. Men yon Dominiken mouri nan peyi Dayiti, sa ap fè anpil eko. Se pou konprann ke ou enferyè ak Repiblik Dominikèn. Si w pat enferyè avèk li, ou pa ta pral chache yon myezètr lakay yo. M panse ke gen de moun. Ki yo menm an Repiblik Dominikèn, yo pa kapab regilarize ka yo vre paske ti kòb y ap fè a pa kab pèmèt yo rive regilarize ka yo. Men genyen tou, sinon yon ti djòb nou wè nou kapab sanble yon ti lajan pou nou, pou imigrasyon respekte nou, ebyen, Fok nou degaje nou pou nou fè sa. Men antouka, kom nou mande m pou m pale pou nou, m pale pou nou pou dire ke la sitiyasyon de bokou dayisyen an Repiblik Dominikèn yo vreman grav. Antouka mèsi la famiy, kom toujou an maksimom de komantè, an maksimom de partaj. Mande ak fanmi zanmi pwoch ou pou kapab abone ak chanèl sila e pi pa bliye ba nou ti pouz ble an pou nou dire ke vou apresye le travay. Pi apre, keskon di? A la pwochèn!